Moun Miragwàn anvayi komisè Muscadin. Sitwayen yo met 2 men nan tèt, yo ap kriye tankou timoun piti pou sa yo ap fè yo pase nan biwo imigrasyon Miragwàn nan. Depi gran maten yo desann vin fè paspò epi pou wè kòman ajan ap trete yo frè e sè byeneme bagay la tris o o ou pran nouvèl yo pakè pòtoprens blanchi Yanick Joseph manb fantom 509 ou raple w nan ane ki sot pase yo anbasad amerikèn te mete nòt deyò pou di gwoup fantom 509 la se yon gwoup teworis kap teworize popilasyon an. Men kòman fè moun sa yo te gen avi de rechèch dèyè yo pou asasina, tantativ asasina, jiskaprezan lapolis nasyonal pa janm mete yo anba kòd? Gen koze pou konnen. Nan sitiyasyon parèy, èske m kay mande komisè Muscadin kote l jwenn zam ak bal pou l defann moun nan Nip? E tandiske minis jistis la di sitwayen yo defann tèt yo, a ki sa yo ap defann tèt yo? Frèz e sè byeneme, komisè a frape fò, ou pral tande. Mwen envite ou rale chèz ou chita, Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou, bonswa tout moun, ki jan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di ou mèsi. Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo Zanmi pa w, Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè, e kont sa ki se te, Dlo pou l mouri santi. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se vomisman. An n pa ti krik, krak pou nouvo kont nou genyen. Depiw wèm, kèw sote. Depiw wèm, kèw sote, pa ezite kite eleman de repons paw la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Sa kap pase nan biwo imigrasyon nan Miragwàn pa gen bouch pou pale. Sitwayen yo santi yo bouke, yo fatige avèk responsab imigrasyon an kap fè kòripsyon kap fini ansanm ak yo ebyen popilasyon an frè e sè byeneme oblije debake nan biwo Muscadin pou yo potel plent an nou swiv kòman sa te ye franchman bagay yo Yo te kanpe pwosesis oke a pou yo te rive satisfè moun sa yo. Kòman fè jis kounye a moun ki te oke depi janvye fevriye pa janm rive fè paspò? Ditou. Sa montre klè ke nan moman yo te kanpe pwosesis oke a sa fè pa yo yo t ap regle te gen oke ki t ap regle anba chal. Answit komisè. Etan done tout sitwayen sa yo gen pyès la a nan men yo, se sitwayen ki vin chèche sèvis. Popilasyon an, lè li revandike yon bagay ki gen malvèsasyon ladan l kote anplwaye yo nan kòripsyon, sa konstitiye flagrans. Aksyon piblik kapab mete an mouvman pase gen flagran deli popilasyon an reprezante ak ki poze a gen flagran deli gen flagran deli se pase sa yo fè la antre ak mande w si w gen lajan ki moun ki vo yo tout sa yo ki lès ki vo sa yo se flagran deli wi la a gen kòripsyon se pa moun vòlò ki vo yo. Minimize nè sèl bagay ou ka fè se mande pou chanje tout anplwaye anndan vil la nan matak la Gwo polisye Gwo polisye k sot tibwèv ki tire kou sou mwen poutèt mwen di si Misca te nan nan bagay sa pa tap fèt Fè k ap tann kou banm kalòt nan figi m sa pa fèt M ap viktim M viktim Viktim twòp. Ou pa konn pou kilè m la? Lè m enfòme yo di m la pou le 23. Le 23, kounye a, yo rekile l. Kounye a m vini pou 6 avril. 6 avril mwen ye. Pandansetan, kisa m bezwen fè? M bezwen pran yon renouvèl paspò. Mwen vin dòmi, m se kenzyèm moun nan liy lan wi. Lè m konnen m ap vin le 23, kounye a m di la 6 avril se je. 7, m gen ok. M peye ok. Komisè, men sa map di ou, konn ki pwoblèm mwen gen la se ke yo gen pwoblèm, direktè imigrasyon an gen pwoblèm avè w menm pèsonèlman, nègrekè e ou bay kat yo. Mwen menm pèsonèlman direktè e komi ou ban mwen yon kat san disteng pa gen moun, ou di moun ki la nasyon a retou moun ap jwenn kat. Mwen rive an ti moun nan mwen yon kat nimewo 1, nimewo 2, nimewo 4, menm 20 moun ap pase, tout moun la poko ki vle avè m. Di komi, map retounen di w sa. Ki nimewo k nan men w? Nimewo 4. E pou w pa ka pase? Non, l pa ka pase. Depi jedi dènye, le fèt ke nimewo e, e komisè m sa devan kat yo, bon yo kote yo. Delege a vini a sekirite l, nèg yo tèlman bat mwen, yo pete bouch mwen, se moun ki pote m vin mete kouche sou sou sòl la lòt bò a. M pran dènye kout sentiwon, m ant lavi otrepa. Antanke jèn nèg yo pa banm yon egzanp poum pale de peyi m a pitit mwen kap vini e sam pral rakonte pou pitit mwen lè moun gen Divalye pou yo di men kouman yo te konn viv lontan yo menm pa gen yon anyen m ka rakonte yo mande m diplòm m bay li yo mande m inivèsite m bay li m vin rive yon moman m paka viv nan peyi m ankò. Ala traka pou lavi kay tè nan peyi sila! Donk frè e sè byeneme ou kapab konprann pwoblèm yo tout kote e se tout kote yo ap dekouraje lajenès w ap kouri men malgre w ap kouri a yo prè pou kase pye w met sou kouri w la ankò. Malgre w ap kouri w pa vle deranje moun yo non Men akoz wap kouri a yo pye w pou ou yo ap kase pye w. M pa bezwen di w anyen ankò. Donk, otorite nan peyi Dayiti, lè m di otorite, se moun ki pran responsabilite yo, se pon bagay ki osi fasil. Paske ou kapab wè, kòman sitwayen yo debake, yo ap kriye, yo ap plenyen, yo vin kote komisè a. Komisè fè kat, li pase nan aswè, moun ki te la, li ba yo kat yon fason pou ke yo kapab gen aksè pou fè paspò paske yo te tou rete. Ebyen, lè komisè la, pa gen siyal. Ala traka pou lave kay tè wi papa. Lè komisè la, pa gen siyal. Lè se komisè ak bay moun yo kat ki te la deja pou yo pase rapid, ebyen, Lè w rive w al fè foto, yo mande w kiyès ki voye w. Men se kwa listwa? M vin fè yon paspò antanke Ayisyen, antanke sitwayen. Pou yon moun ap mande m kiyès ki voye m. Adje! Kote gen kou pa gen chen non mesye! Kiyès ki voye m? Kòman kiyès ki voye m nan? Biden ki voye m? Poutine ki voyem? M vin fon paspo antanke sitwayen peyim pou yon lot sitwayen ap mandem kiyes ki voyem? Donk frè se sè byen eme son peyi k fonksyone sou marenn a parenn sou manman a papa ou panse sitiyasyon ap chanje konsa? Ou panse dwa sitwayen sa yo ap janm respekte? Ou panse peyi sa jan ke nap dil tout la sent jounen eta de dwa eta de dwa Lap fasil konsa pou nou gon eta de dwa? Moun ki la ki pou fè dwa moun respekte se yo menm ankò poze w kesyon kiyès ki voye w? Bagay yo difisil. Medam, matmwazèl e mesye komisè Muscadin frape fò nan la repiblik wi. Ala traka pou lave kay tè pou nèg kap mande komisè a kote l jwenn zam ak bal, li di lap met sekirite antanke komisè, eske l pa ilegal? Bon, frè e sè byeneme, An nou tande ansanm. Hum. Gen de moun ki la nan peyi a, ou tande tout la sent jounen yo ap pale w de ensekirite, men fason yo pale pafwa w ap mande èske yo vle vrèman pou ensekirite a li fini nan peyi Dayiti. An nou swiv ansanm. Komisè Muscadin kite m kòmanse pa ti kesyon sa ke tout moun ta renmen poze w, ki petèt ap tande w pou la premyè fwa oubyen ki anvi konnen w mye, kiyès moun ki Jean Ernest Muscadin? Komisè Muscadin pase nan lekòl nasyonal avèk 2 lise. Selè enplik ke mse liseyen, fini lekòl nan lise. Mwen antre lekòl de dwa, fè 4 an dwa. Mte yon prèt rat. Rèv mwen depi mte timoun se pou mdal nan prèt. Ok. Pò kont, e bon, bagay yo te vin pat mache, m te vin oblije abandone. De se fè ke, e komisè Muscadin te vin entegre, m ta kapab di w, e leta pa le byè di senatè Richard Hervé Foucand, kote ke mwen te vin travay nan palman kòm konsiltan, an apre m te vin travay nan AAN kòm konsiltan DG Harry Clinton sou enstigasyon di senatè Foucand. M te vin pa nan AN ankò, m te vin fè mete mwen nan Pakè Okay kòm sibstitu komisè di gouvèneman. Lè sa a se te minis, e m ap ba w non minis sa wi, minis sa se Eddy Fortuné. E se sou presyon lè sa a senatè a yo te arive asepte m kòm sibstitu komisè gouvènman paske minis lan lè sa a pa t dakò fè okin nominasyon nan sistèm nan. Bon finalman bon m te fini pa entegre sistèm nan e m te okay n ap travay n t ap trake notè yo, trake apantè yo, nèg k ap vann tè peyizan, ti bandi ki gen zam nan men yo, asasen yo. M pran lapolis, tyeke nèg yo, rive sou nèg yo. Gon deriv ki te pase okay kote ke gen nèg k t ap pede koupe tèt nèg, ougan. Nap pede koupe tèt nou se de moun ki vin lakay yo m debake lakay nèg sa yo arete yo e mwen raple w byen gon yon tip ki te konn vann telefòn ki te abite dèlma misye yo te tiye misye jele yo te makiye misye kote ke yo te fon bagay simagri se te edwòk te fè bagay sa pran dcpj, SDPJ debake lakay vakabon sa yo, mare nèg sa yo. Lè sa popilasyon te pè mwen paske yo te di bon, komisè a rive atake menm ougan yo. Men m te di nèg yo m pa gen pou m pè mwen menm. E nou detyen sa n te kapab rele monopòl de la vyolans lan. M pa ka komisè gouvènman pou non site vakabon ap fè deriv epi m ap kanpe gade. Non. Napoleyen Bonapat di w, le komisè di gouvènman est un militè an sivil. Si w nèg jodi a, w se yon komisè gouvènman. W ap pran pòz biwokrat ou. M garanti w, anndan Majik 9, pou w vini, gen yon vakabon k ap manke, k ap kanpe nan zòn nan, avan w antre k ap fè w peye. Donk fòk nèg yo pran responsablite yo. Brèf. De se fè ke te vin transfere di kote de Okoto e sou anpil presyon. Yo te vin oblije bay minis e Ali anpil presyon, nèg anba yo te di fò yo transfere Muscadin la paske Muscadin sèvi yon obstak avèk nèg yo. Yo rive Okoto, travay Okoto, te gen yon kesyon vyòl, nèg ap plede vyole timoun. Nèg yo kanpe nan tèt mwen, m fè yon seri de vye zak, m debake a lapolis, m ratibwaze nèg sa yo, m eradike nèg sa yo. Pandan m ap travay Okoto, m te souvè ke m te vin jwenn apèl de Palè Nasyonal pou ke mwen te vin rantre, mwen a rantre nan palè. Lè m rive nan palè, yo ban m, yo pale avèk mwen, yo ban m misyon sou Miragwàn, epi yo voye m kot minis Jean-Rudy Aly, ki te minis asedepòk, kote ke kounye a la, te vin ban m lèt mwen kòm komisè gouvènman an chèf Miragwàn. Men, yo te di m, Miragwàn, kote w prale a, men sa k genyen k ap tann ou. Se pa de zanyo k anba a. Se de bandi notwa ki gen zam nan men yo, de asasen, de kriminèl k ap tiye, k ap vyole, k ap fè tout sa k gen de mal nan peyi a. Lè sa a, Matisan pa t ko egziste. Donk, lè sa a, se yon kesyon de anba fò, se yon kesyon de gwo tou, se yon kesyon de chalon, se yon kesyon de zòn de nodwat te genyen. Pa bliye Gabriel Fortuné te manke mouri la, si bilan gwo aktyèl kadinal la te manke mouri, gen Margareth Fortuné, gen yon machin anbasad yo te tire sou li tou ki t ap pase nan zòn nan. Finalman prezidan Jovenel te vin ban m misyon pou m te retabli lòd dèyè a paske popilasyon an te pa t kapab viv. M debake dèyè a, m chita ak komèsan yo, m ba tout nèg nimewo, m chita ak antreprenè yo, m ba tout nèg nimewo m, avan menm ke m fè biwo m ba tout nèg sa yo nimewo m. Yo men ki wè règ mwen, men sa k genyen, depi nou gen pwoblèm, bwa mare rele m. Efektivman, wi, m antre, m kòmanse travay, m kòmanse trake ti vakabon yo. E m te fè sèt mwa m t ap batay. A sèt epòk la, m te gen anpil presyon, Majik 9. E si se pa t prezidan Jovenel, nèg yo t ap revoke m, yo t ap transfere m. Paske nèg yo te fè m konprann, nèg yo te fè Muscadin pase pou yon phtkis. Lè nèg ame ki gen zam nan men yo kap tiye yon popilasyon, sa pap dura lale pa sekrè pou pèsòn, tout moun ka diw sak tap pase di kote de savann wès. Jodia tout moun ap di chalon, men podyab chalon se youn tou. Gon kote ki rele anbafò, lapolis pat ka pase la, nèg yo tiye polisye, nèg yo fè tout kalte bagay nan peyi a. Pesonn pa di anyen. Pa kont, m te vin debake anba frè m, e m te gen mwayen nan men m, prezidan Jovenel te ban m mwayen nan men m, te debake anba, arete vakabon yo, kanpe goumen ak nèg yo, nèg yo tire sou nou, n tire sou yo tou, e nou defann tèt nou, epi finalman la a, nou fè 7 mwa n ap batay ak nèg yo. Lè m di 7 mwa, 7 mwa batay kif kif san kanpe. 7 mwa sa, bon jodi a la gon relach, lè m di gon relach, jodi a la m gen ta fè yon jounen m pa batay, m gen ta fè 2 jou, 3, 4 jou e pa gen anyen, ou konprann, e biwo a se m fè moute desann nan lari a tire kèk nèg. Men a sèt epòk la, 7 premye mwa Muscadin te fè Miragwàn nan yo bay tèt chaje teren. Paske nèg a zam yo te kanpe danbann, t ap arete nèg yo, bon anfen. Finalman m te fini pa arete nèg yo, nèg yo te fini pa disparèt, popilasyon an te fini pa admèt ke komisè Muscadin pa yon phtk, l se yon nèg ki vini pou retabli lòd nan peyi a. Maintenant, ki, ki, ki, ki valè w genyen kòm, kòm moun, kòm jiris, kòm komisè gouvènman ki gen responsablite pou te pwoteje lasosyete? Ki valè m genyen? Valè m genyen an, w ap, w ap, w ap jwenn li nan je popilasyon an, w ap jwenn li nan je dyaspora yo. W ap jwenn li nan je pa w tou ki se yon jounalis petèt ki kapab e petèt ki pou bòn mach enstitisyon yo ki pou peyi a mache byen. Egzakteman, bèl repons. Paske ou pral konn valè yon moun se atravè zèv li, se atravè pawòl l ap di e non sèlman sa tou aksyon l ap poze. Ou pa konn valè yon moun. Ou konn yon valè yon asasen se kantite moun li touye. Se kantite moun li kidnape. Ou konn valè yon bon grenn otorite. Se fason lap met prensip sou vakabon. Se fason lap trase egzanp nan sosyete. La ou konn valè l. Donk, an se sans, menm on bandi ou ta poze l kesyon, mande l ki valè Muscadin, bandi a ap ka di w men ki valè Muscadin. Muscadin pa nan rans. Depi l jwenn ou avèk zam ilegal, ebyen, men sa k ap tann ou. Ay nan kafou nou ye la, nou pa ka nan bere gang. Nan kafou nou ye la, ou pa ka, on nèg pa ka vini, l ap panse kidnape w. lap panse tou yo epi ou menm wap panse ap rele lapolis pou li ou gen mwayen nan men w pou vide l atè epi wap panse pou rele lapolis pou l vin arete arete pou fè kisa sak di w pandan wap rele lapolis la l pa an konivans ansanm avè l pase nou nan w peyi bagay yo tèlman difisil marengwen ap vole w pa konn mal ou pa konn femèl. Donk, frè se sè byen eme nou kapab raple nou nan epòk Jovenel Moïse te la, Muscadin t ap frape rèd dèyè a, epi gon seri de moun ki t ap trete komisè a de ti vakabon, de ti sesi, de ti sela, yo sipoze revoke komisè sa, l ap touye pitit pèp, l ap fa goch, l ap fa dwat. jounen jodia wap gade moun sa yo komisè miskaden se chouchou yo wi nan lavi wè depi gon travay pozitif wap fè gade non pèse pa gade dèyè depi wè se moun kap met prensip sou vakabon se pa paske komsi non sans moun ki te vini l mete moun nan pou tou pran moun nan w asosyel si nan ekip. Moun sa son ekip vakabon pou tou dil son vakabon tou. Yon moun ka toujou refere yon lòt. Yon moun ka mete yon lòt yon kote men sa pa vle di santiman lòt la gen se menm santiman sa moun nan gen. E komisè a dil. Donk senatè te metem, prezidan te metem etc men. Premyeman, se popilasyon an m ap defann. Se popilasyon an m ap pwoteje. Ki pa menm jan ansanm avèk Jak Lafontan ki ret avèk Aryèl Anri. Epi gade Pòtoprens. Komisè, kontinye mete pou nou. Lè m di valè, m p ap pale de enpòtans. Li vle pale de prensip w ap defann. Ki prensip? Prensip ou, de konsepsyon, de kisa w ap defann. Doktrin. Se sa. Doktrin ou. Vizyon di monn ou. Vizyon de la sosyete. Ou di m ki doktrin ke m ap defann? Wi, wi. Kèl son vo valè, ki prensip ou, kòman ou wè tèt ou antan ke jiris, kòman ou wè dwa, kèl son vo valè pou moun ka konprann e sène psikoloji. Komisè, ban m ba l yon bagay. Komisè Muscadin se yon nèg k ap defann sosyete a depi gen dezan. Egzakteman. M kwè nan jistis peyi m, ou tande m? M renmen peyi m, m renmen Ayisyen parèy mwen yo e m p ap kite peyi a pou pesonn. M pap kite peyi a sou presyon kout zam, m pap kite peyi a bay nèg yo kraze peyi a. Tout antan ke komisè Muscadin la, kòm komisè gouvènman, m ap toujou kanpe goumen a nèg yo. Kesyon doktrin ke w ap pale la, Muscadin pa yon nèg ki andoktrine. M pa gen yon doktrin fiks ke m ap sèvi. Sof ke m pran fòm yon vaz ki jodi a la ki vle debòde nan peyi a. Gen vwayou ame ki gen zam nan men yo ki tiye tout kalte moun, jodi a fòk gen yon moun ki pou di nou. Fòk gen yon moun non sèlman ki pou di non, ki pou chwazi kanpe anfas nèg yo. Men nèg ki dwa pa dakò, zafè k te gade nèg la, tout moun pa obliye dakò. Men menm, m pa gen pwoblèm pa avèk nèg ki pa dakò. Ou konnen nèg ki pa dakò a, si l vin nan nip, m ap sekirize l. Si l vin nan nip mwen menm, premye moun, si yon nèg atake l, m ap defann li. Nèg ki pa dakò a se yon dwa ke l genyen frè m. Men, jodi a la, popilasyon an wè anba yo. Peyi a wè anba yo, mond lan wè anba yo. Paske. Jodia la pa gen pesonn nèg kap mande izo di laple nèg gang yo koman yo wè tèt yo ou konn sak fè yo pap di yo sa yo pap janm oze mande yo sa paske yo pè nèg yo yo pè pou nèg yo pa voye kidnape yo yo ka toujou dyabolize Muscadin dayè m pa mande pesonn pou anjelizem men sof ke jodia la nan nip moun yo ka dòmi lè yo vle yo ka sòti lè yo vle ou ka travèse nip lan lè ou vle. Kamyon machandiz la mèt an pàn bò lari a, pa gen pesonn nèk k ap fouye l ni tcheke l. Mentnan, genyen de ka pandan mwa pase yo kote ou revandike ke ou stope de prezime bandi e genyen de òganizasyon de defans de dwa de lòm ki endike klèman ke se de ekzekisyon ekstrajidisyè, sa ne korespon pa Humm. Mwen ta renmen konnen tou poukisa k fè izo bandi asasen kriminèl yo kap plede tiye inosan kap plede tiye tout kalte moun nan sosyete a pèsonn pa janm di yon mo ou pa ta renmen konnen tou poukisa k fè jodi a la pòtoprens envivab nèg dwazimen yo pa di anyen epi nou pa janm chache jwenn nèg bandi yo pou nou konnen kote yo jwenn zam kote yo jwenn minisyon pou yo ap tiye popilasyon an m panse gen mil lòt bagay ou ta renmen konnen toujou. Donk kritik sa yo, kòman ou reyaji pa rapò a yo? E kritik yo ase yo konnen? E glwa la yo pa wè yo tou? Eske se kritik la. Eeyy I love you Muscadin mwah. Eeh yon pakèt òganizasyon dwa moun chita la pou pwoteje gang nan peyi a. Gangsterize yon peyi, kounye a kou yon sitwayen ap chèche wè kòman li kapab sekirize kèk lòt sitwayen, o wi ekstrajidisyè, kot lajistis la? Ki, ki, ki sitwayen? Ala traka pou lave kay tè papa. Apa nan peyi Salvadò frèzesè byeneme? Prezidan gade non mete yon plan sou pye batay batay batay pandan dènye mwa sa yo la anpil vakabon anba kòd donk yon peyi ki gen plis pase 10 ans depi krim ap fèt ladan Imedyatman y ap mete sekirite, popilasyon an kòmanse rale yon souf anba gang nan. Òganizasyon dwa moun se riririririri, riririririri. Prezidan oblije mande yo men ki kote nou te ye lè gang yo t ap rekrite timoun, lè gang yo t ap fè timoun ap touye moun? Kote nou te ye? Jounen jodi a, nèg la rale zam li, li blaw li touye yon lòt. Ou pa tande yo di kwit. Ou pa sonje nan jou pase yo kantite rapò yo te konn soti. Jounen jodi a pou kantite masak ki fèt nan Pòtoprens. Kote òganizasyon dwa moun sa yo? Lè bandi yo ap fann tèt moun ou janm tande yo soti rapò? Apa dènyeman la, yon polisye gade nou kenbe bandi a, li masak yon bann bandi ki atake l lakay li, byen mete pou yo. Byen kase met nan bòl. Wap wè esperans soti rapò non paske sa pa nan avantaj li wap wè F kòman rele FJKL je pete klere sot non li pap soti rapò e si bandi yo te vide yon ekip polisye atò ta pran yo soti rapò ase yo fè viktwa lajan tonbe lajan fèt mete pou yo Muscadin yo stipid twòp nan peyi sa. Menm moun kap kritike m yo, moun kap kritike m yo, yo gen aksè jodi a la pou yo voye pitit yo, madanm yo vin abite nan Nip. Moun kap kritike m yo gen enterè pou yo vin envesti nan Nip paske pa gen pèsonn jodi a la ki gen yon lajan ki pa al envesti nan Pòtoprens. Yon nèg gendwa pa dakò avèk mwen paske ou gendwa touche pa yon òganizasyon, ou gendwa ap touche pa yon seri de moun, ou gendwa gen bon sa redevans moral anvè dè bandi, anvè dè asasen men sofke komisè Muscadin an swa M pa pè kritik pou nèg, m pa pè sa yon nèg ka di de mwen. Dayè se youn nan bagay, gen de bagay ke m renmen nan lavi m ki se sa m ta kapab rele deba kontradiktwa la, m pa pè sa. Answit tou mwen renmen sa k rele afwontman kò a kò la. M pa pè yon nèg rele m la pou di m gen yon kòmanndo nèg Matisan k ap sot Mira, k ap soti anba, k ap soti Matisan ki pral Okay oubyen k ap vin Miragwàn, enpa vre? M ap abandone machin mwen kèlke pa, m ap kanpe kèl kote, n ap byen pozisyone yo epi n ap fè gim nan ak nèg yo. N ap pataje. Egzat. Kòman w reyisi mobilize resous pou fè travay sa a? M ap pale de mwayen imen, m ap pale de minisyon, m ap pale de ekipman. Kèl son vos mwayen? Kòman èske nou obteni vos mwayen? Frè m, sa son lòt kesyon ou poze la a. Son lòt kesyon ou poze. Jodi a la a pou w kanpe goumen a nèg yo, si w pa gen dyaspora k ap avè w, ou p ap kapab. si w pa gen yon sektè nan peyi a tèl ke moun ki pou peyi a chanjman tèl ke ou menm ki la a ta gen dwa di a se je e m ap fè fòm yon 200 katouch voye ba ou. Se patikilye k ap ba w minisyon? Leta k bay li? Kominikasyon an te koupe, ou te kòmanse, m te mande w kòman w fè jwenn resous e mwayen pou fonksyone, ou te pale de Dyaspora, de patikilye. Patikilye ki ede w. E san sipò dyaspora, komisè Muscadin pa t ap kapab kanpe a goumen, goumen ak nèg yo. Paske lè m ap fè batay kont nèg Chalon yo, san te kache, m pa t gen twòp mwayen nan men m. Prezidan Jovenel te ban m mwayen, men sof ke sa m te gen nan men m nan pa t sifi. Men nèg ki vin konprann batay la yo fini pa retwouve mwen. Yo di, a, Serge, al lakay mwen tèl kote, tèl kote, tèl kote, w a jwenn madanm mwen, di madanm mwen al tèl kote, tèl kote, l a jwenn tèl bagay pri pou li. Gen nèg Kafou ki fè menm bagay la tou. Gen nèg Petyonvil, Pòtoprens ki fè menm bagay la tou. Gen nèg Jakmèl ki fè bagay la tou. Sa w wè m di w la la a? Ki di, a, Serge, e, m pa gen sesi non, m pa gen sela, men al tèl kote, tèl kote, al lakay la y a ba w tèl bagay. Jodi a la a ki itilize nou, pou n kanpe anfas ti mesye bandi yo, ti mesye asasen yo de fason ke pou yon pati nan peyi a kapab viv e pou m pa di w tout peyi a. Leta pa ba w resous? Leta pa ba w resous? Leta daprè m li pa genyen, san te kache. Leta pa genyen. Leta daprè m leta pa genyen. Leta san te kache pa ban m ni minisyon, ni zam, menm minòt yo pa ban mwen. Yo pa ban m anyen. Rago de rando. Ou fè demand yo? E menm si m ta fè demand yo, m te bouke fè demand yo. M te bouke, bouke, bouke, bouke, sa pa janm te fèt. Ki pa t enpòtan pou mwen paske m te vin chache vole de pwòp zèl pa m. Leta pou tèt pa l kapab tou san de kache l pa gen mwayen. Men si se pou Leta, e anfen. Gen 18 komisè gouvènman nan peyi a, m pa rete kwè gen, pa gen 8 ki gen machin. E mwen k di w sa m fini sa m di a. Pa gen 8 ki gen machin. Men sof ke yo pwomèt nou ke y ap ban n machin, machin yo poko janm ka vini. ok men si se pou materyèl pou batay avèk ti mesye bandi yo e ministè dela jistis pa dwe sa donk ou pa ka ekri ministè dela jistis pou ou mandel yon galil non ou pa ka ekri ministè dela jistis pou ou mandel minisyon m pa konprann si se nan men de patikilye yo genyen ni legalman on pe konsidere ke ke ke zam sa yo si se manch long yo yo pa legal men si m byen konprann ou nan yon sitiyasyon kote bandi ap bay pwoblèm e ou òganize w jan w kapab pou w bay repons se konsa moun yo dwe konprann li komisè Muscadin? E non yo pa ka konprann li konsa m se yon komisè gouvènman e m se yon komisè gouvènman m se yon legalis m pa p antre nan enyen ki ilegal ak pèsòn. Ou ka tou voye mwayen ban mwen, si w voye mwayen ban mwen m ka degaye m pou m konnen kou mèt Janjak m achte e m achte minisyon, se evidan. E zam yo, ou di se pa minisyon ak bon zam. 20 grenn katouch, 20 grenn katouch ban m ba l, 20 grenn katouch 756 te konn vann a 1000 dola ayisyen. Lontan, lè m te konn al nan palè, palè te konn ban mwen. Prezidan Jovenel te konn fè ban mwen. Paske li konnen e nan batay ke m te ye. Ok? Jodi a la, li pa ankò prezan. pa gen pesonn ki al mande minisyon e m ka toujou aranje m avèk yon nèg ki genyen m achte nan men nèg la se evidan jodi a pwoblèm nan e pa sa l ye bon pou ki sa k fè yo pa mande nèg yo nèg bandi yo kote yo jwenn kès bal. Wi men jisteman se se le pwoblèm se ke e sous alimantasyon bandi a ka petèt sous alimantasyon pa w an ame e minisyon mentnan de manyè pli estriktirèl e pli global gen moun k ap di men se pa nòmal ke leta ayisyen pa ka mete lè mwayen a la dispozisyon de moun ki an fonksyon, ki reprezante l, ki ap touche e ki ap bay popilasyon an sèvis. On moun ki ta gen estrikti de refleksyon sa a, kòman ou ta ka reponn li, Komisè Muscadin? E m ap dakò avè l a san pou san. Paske, san te kache, leta an swa, se pitit li yo an paran pov. Jodi a la, Ministè de la Jistis apiye m e kanpe bò kote m e avèk mwen, menmsi klèman li pa kapab pwononse l. Men m garanti w menm minis lan pou tèt pa l pa gen mwayen pou l ta di Muscadin m ap poze w degade l. Ou konn sa k grav la? Ou konn rive nan yon moman ki difisil. Bagay yo konplike nan mwen antanke chèf. Men. Bagay yo ki difisil nan moun, frères et sœurs bien-aimés, gon seri de moun k'ap poze kesyon, ou oblije poze yo, èske se moman pou poze grenn kesyon sa? Pase frères et sœurs bien-aimés sa ki gen la, nan jou pase yo minis jistis la di, sitwayen yo defann tèt nou. Lè minis jistis la di w sitwayen defann tèt ou, kounya la, kòman ou pral defann tèt ou? Gon moun ki fè w kado yon zam men zam nan pa sou nou e kado yo fè w kado. Donk kounya la pwosesis pou legalize l la son pil dola ameriken pou genyen. Ou ta di ou mache a zam ou pou sekirize tèt ou men ou pap touye moun. Lapolis kwaze ansanm avè w y ap arete w. Nou mele wi nan peyi sa. Lapolis kwaze ansanm avè w, lapolis ap arete w. Paske ou pote yon zam ilegal ou pral pase plizyè mwa nan prizon. Eske ou konprann? Tandiske bandi ap teworize popilasyon, lapolis pa ka ban nou sekirite. E! Ala traka pou lave kay te nan peyi sa. Mwen kwè m. Daprè m, daprè m, minis lan poutèt pa l, poutèt gen dwa nan prete li nan men lapolis oubyen prete nan men kèlke, bon, nan men kèlke kòlèg minis pa l ale. Ok. Mentnan, nan nan yon chema nòmal, nou sipoze ke ou travay nan jiridiksyon w lan avèk lapolis, ke se SDPJ, ke se polis administrativ, ke se udmo, Mennen nou non nan reyalite kolaborasyon sa nan nip avèk avèk estrikti retabli de la Polis Nasyonal Dayiti, Komisè Miskaden. E m gen yon relasyon etwat avèk tout polisye an jeneral nan peyi a. Lè m di jeneral, kèlkeswa kote polisye a ap ye nan yon komisarya, m an kontak avè l. M gen kontak tout komisarya nan peyi a. Si w di m ou Lenbe la, tèl komisarya, ou nan tèl zòn, m ap rele yon polisye Lenbe, m di l tèl bagay, tèl bagay. nan polisye yo, yo retwouve nan Muscadin yon polisye parèy yo k ap goumen menm jan avèk yo. Men sof ke yo menm yo gen presyon yon seri de otorite pou nenpòt ti krik ti krak yo konvoke yo, pran zam yo ki fè ke jouè wè jodi a la bagay la deteryore. Avan yè m ap pale avèk 2 polisye, yo di m se je nou nan machin la, nou fèk wè 2 nèg la fè tèl bagay, tèl bagay, tèl bagay. M di msye ki reyaksyon w? Msye di a se je monchè. Nou pa de sèvis e pase nap pase nou wè mouvman an nou paka reyaji m di kòman w paka reyaji bon ou gen zam nan men w pa reyaji sotiz a se je monchè lè w reyaji si yon bagay mal pase w yon lòt moun ta touche w lòt bagay e nan pwoblèm m pral ye wi èske w tande sa nèg la di w podyab mwen menm ka sa pap rive mwen menm kòm m ta yon polisye m gen zam nan men m pou m voye je m wè 2 ti vakabon desann zam alamen Wap pran yon nèg anndan machin li wap metel nan machin paw aloske mwen byen pozisyone mwen se yon ti nèmen nèg la ou pa bezwen okipel avèl depi ou bèt la yo di se labri ki fè le ewo sòlda a nèg la gen dwa gen yon ti 67 nan menl li gen yon ralye nan menl ou postew a yon 38 menn ou gen pozisyon ou konn tire ou gen abri wap jete nèg yo grenn bagay non frèm donk sa vle di polisye a swa li menm li menm an swa se paske li pa genyen. Sipò otorite yo nan Nip. Polisye pam yo gen sipò m. M kanpe avèk yo. M pap livre nèg yo bay pesonn. Jodi a polisye nan Nip pap pap met fen a yon bandi pou yon nèg panse ou pral revoke l. Se pa vre, li pap fèt. Donk m gon relasyon etwat, m gon relasyon etwat avèk polisye m yo, m gon relasyon etwat avèk SDPJ, m gon relasyon etwat avèk baz ki moum yo k ap travay nan Nip. e nan e nan gran sid peyi a donk komisè Muscadin an kontak avèk tout imo nan gran sid la lè m bay yon alèt m m ka ba li nasyonal m ka ba li depatmantal m ka ba li lokal sa pral depan Mentnan kè sispann sa Bayadè an sè dènye jou komisè Muscadin? Di kote de Bayadè gon gwoup gang la ki rele met pye yo atè. Men m di popilasyon an yo mèt fè m konfyans m ap bay yon repons. E se si kote m kanpe m ap pale avèk ou la, m ta kapab di w se valiz nou n ap fè sou kesyon Baradè la. Se yon ekip nèg ki gen zam nan men yo k ap teworize popilasyon an. Se yon sèten e misye rele Eprèv Blanchard. Misye te arete di kote dè kay pa direktè depatmantal lapolis sid la sou enstigasyon pa m. Arete misye, mwen enfòme, m pran machin mwen, m pran misye, m atterissent avèk li, tande misye, m defere misye. Paske m te aprann ke misye genyen 5 galet ke li voye anba a, nan yon kann tè. Men domaj, m t ap veye machin nan pandan plizyè jou, m pa t arive jwenn machin nan. N arete misye, n voye misye ale. Bon, finalman, jij yo fè konprann ke Li pa gen chaj kont nèg la, mare tnèl yon pakèt lajan, li dil se komèsan, li dil se antreprenè, li pa bandi, li pa asasen, e bon sou senp deklarasyon yon moun, se pa mwen ki dil, yè la wè ki dil, sou senp deklarasyon yon endividu, ok, ou pa kapab akize yon lòt, ou pa kapab di yon moun se vòlè, se sesi. Bon, majistra chwazi lage li, se dwa l, mwen menm m pa ka kont sa, paske la lwa klè, li di, lè jij enstriksyon yo bay yon men leve, komisè gouvènman l pa gen anyen l ka fè. Desi fè ke, bon, yo chwazi libere msye, libere msye. Ebyen jodi a men misye ap bay pwoblèm anba a. Jodi a komèsan pa ka viv anba a, antreprenè, òm dafè. Depi 5 è daprè midi tout pòt moun fèmen, nèg la ap rantre kay moun, pran lajan nan men moun, ransone moun. Sa k pi di la, nèg la debake lakay li demen maten l ap benyen, l ap vin dèyè 10 mil dola nan men w. Demen maten l vin chache l vre. Pa gen yon repons ki bay. Men ou pa bezwen pè, yon bon maten yo pral chache w yon lajan. map fè fas kare ak nèg yo paske mwen pap kite nip lan bay nèg yo. Mètnan ki rega w genyen pa rapò a sa kap pase nan pòtoprens nan pòtoprens nan metropolitèn de pòtoprens lan e nan sètèn vil de latibonit kote nou gade yon pwogresyon spektakilè de bandi zame e bandi alo alo alo. Wi, map tande w Vini. Wi, ki rega ou menm ou pote sou sitiyasyon kap pase nan zòn metwopolitèn de Pòtoprens lan, kote bandi e band dame yo ap rantre nan Descartes ap fè de masak e se yon sitiyasyon nou wè egalman depi un certain tan nan certaines villes de du département de l'Artibonite. Ki rega ou menm ou poze sou sa e si Il y a des propositions, des moyens d'action face à tout ça ki ta dwe antre nan lòd. E sa k ap pase Pòtoprens jodi a? E sa k ap pase jodi a? E sa k ap pase Pòtoprens jodi a? Se lejète ak neglijans nèg ki te pase senkan avan, dizan avan yo. Li pa lòt bagay. E sa jodi a la, moun Pòtoprens ap sibi la. Gouvènman an plas la, gouvènman ki sot pase a, yo se viktim de ensekirite a. Sela enplik ke nèg ki te pase avan yo, nèg sa yo chita yo bay zam nan swa dirèk oubyen endirèk, kote ke lè nèg la kandida li di li bezwen 5 galil, lè al nan eleksyon, li pèdi eleksyon, 5 galil sa yo tou ret nan lari a. E si ke li ta rive eli tou, 5 galil, chak galil ke li te bay nan chak zòn nan yo, bon li fini, priyorite pou li se fè lajan, rantre zam sa yo pa enpòtan pou li. Men jodi a se zam sa yo nan lari a k ap tiye popilasyon an. Se zam sa yo komisè gouvènman Dèlò yo ki te enfòme entèl gen yon zam nan men l, li pa t mache sou li pou l al pran l. Men jodi a se nèg sa yo jodi a la avèk yon zam yo fè 5 zam, avèk 5 zam yo fè 20 zam. Jodi a chak ti gwoup kanpe nan yon zòn. Pa bliye lè yon nèg gen 9 milimèt nan men l nan yon katye, a 9 milimèt ki nan men l lan li gen posiblite pou l rekipere prèske 30 a 40 lòt 9 milimèt ankò. Paske wa zam nan sou ou la de nèg ki pwente sou ou pran l li di l fè sa zam sa li ba yon ti frè l ki nan kay la yo 2 a pran lari jodi a yo kwaze yon machin yo kanpe machin nan yo fouye moun yo pran 5 zam ankò lari 2 a fè 7 zam 7 zam sa kounye a la yo ka kenbe yon ba yo ka fize yon polisye yo pran galil ki nan men l lan ap galil ki sa yo pran nan men polisye a yo ka mete yon lòt bakòp lapolis ant 2 wout Yo pran tout sa pou gen nan men nèg yo, enben finalman nèg yo fini pa fè gang yo. Cheme bouton e cheme maleng li ye. Depi ou gen bouton an fò w panse a elimine l. M pa konn kijan w ap fè pou w elimine l. Men fòk ou elimine l. Si w kite l tounen kansè, zafè ki te gade w. Sof ke nan li. Li tounen kansè, parapò a kansè sa a, si y a yon plan daksyon ou menm ou ta reflechi an fonksyon de eksperyans ou, de pakou ou, de veki w, kisa plan daksyon sa a ta ka ye, kisa rekòmandasyon sa yo ta ka ye? E jodi a la leta ap tande m gen pou l mete leta jodi a la gen pou l rale la polis yo pou l mete yo anfas sitiyasyon an lè l mete l anfas sitiyasyon an fòk li fèmen je l pandan yon nonm dè sou polis yo pou polis yo gen pouvwa pou yo aji sou vagabon yo paske tout kote wè gen yon gang lapolis la konn kote l ye. Sa sa vle di pou fèmen je sou polis yo pou yo aji pandan yon nonm dè se sa. Map pran ritmo wi, pa al avèk mwen yap kanpe kèlke pa men m pap planifye avèk yo, yo pap menm konn sa m pral fè, map pran SDPJ yo pap menm konn sa m pral fè. Fò leta ta fèmen je l pou di polisye yo aji. Fèmen je a sa vle di èske se de modifikasyon nan itilizasyon de lafòs mòtèl E non teyat e pratikman fas a de moun ki ap mennen yon geriya pratikman urbaine. M ta renmen w klè sou pati sa pou nou konprann eske. M pa oblije klè avè w. Ban m pale yon bagay. M pa oblije klè avè w sou pati sa. Mwen pa oblije klè avè w sou pati sa. Sof ke m klè avèk ou. Non non paske sof ke m klè avèk ou mwen di w konsa ke jodi a la ti mesye Idmodwès yo la sou bak chak nèg yo yon galil. Wap tande m? Chak nèg gen yon lòt ou gen 5 lònchè, ou bezwen mas a gaz, ou bay nèg yo minisyon, ou bay nèg yo garanti si yo mouri pitit yo ak madanm yo pap mal viv. Paske lè ou pral batay menn, ou tou wè pa wè wap panse a lanmò. Men lè nèg la pral batay li konnen li gen yon pitit gason, si l mouri an Afrik madanm li pap travay li pap ka al lekòl, moral li pa bon. Men si avan nèg la deplase, Pou madanm nan jwenn yon ti bagay pou bay pitit la, li oblije ap vann ti chouchoun li ankò. Ou kwè se koze? Chèf yo ankò k'ap kouche madanm polisye a k tonbe nan operasyon. M'pa di w anyen ankò. A e doub imilyasyon pou te gen mari w, nèg la t'ap pran swen pitit li. Li se polisye ap pwoteje ak sèvi. Y'al nan tire kout bal ansanm avè vakabon k'ap bay pwoblèm. Donk depi se kout bal w ap tire, fò w toujou mete nan tèt ou w ka pran yon kout bal tou. Èske w konprann? Epi lè moun sa fin tonbe l kite de pitit, kite twa pitit, se nan difikilte l ye tout lasent jounen pou l jwenn chèk, pou l touche pou l ka kontinye pran swen timoun sa yo. Konbyen polisye ki tonbe apre sa pitit yo se nan move bagay yo antre nan peyi a. Donk kounya la, lè yon ekip wè se konsa bagay yo pase. Donk lè ou di yo ann al nan operasyon, y ap mayi moulen kò yo. Y ap mawon, pase yo konnen tonbe yo tonbe a pa gen pa gen okenn garanti ke apre pitit yo madanm yo pral viv byen. E yo viv lè ke polisye a tonbe, madan polisye ki konn ap mache nan enspeksyon jeneral, fè pye yo blanch pou lòt chèf ap koze ansanm avèk madanm nan pou l ta lage yon bagay nan men l pou wè kòman timoun yo ka manje. Sa sa vle di? Sa sa vle di? E sòlda etranje a, l ale nan gè, Ebyen sil tonbe fanmi l pitit li ebyen leta kontinye pran swen yo. Depi lè w vini nan antèman cheri doudou yo pli yon drapo remèt ou. Depi yo fin pliye ti drapo remèt ou ebyen ou mèt rete tann se vre ke w pèdi moun nan lajan pa ka ranplase moun nan sèt men pou kontinye pran swen fanmi an ebyen moun sa ki tonbe Li kite yon bagay dèyè pou ti piti k ap vini. Se sa k bay sitwayen an konfyans pou l batay pou peyi l. Donk, ou ap batay, dirijan yo ap mete gang, ou ap tonbe, e lè w fin tonbe, fanmi w kanpe san anyen, fanmi w rantre nan gang ankò. Èske w konprann bagay yo? Al avanse komisè. Se paske li gen garanti pitit li ap manje maten an, li gen garanti pitit li, yo pa p met pitit li deyò nan fèm kay. Donk lè polisye a alèz lap alèz o konba. Exactement. Donk fèmen je w kelke pandan kelke jou oubyen pandan kelke zè sou yo a, wap ede m? DG lapolis la rele kòmandan Rit Molwès la. Li bay nèg yo mwayen, li bay li bay nèg yo ame e minisyon. Plonje anba a, debake li bay nèg yo e misyon pou vini avèk avèk nèg yo mò ou vif. Utilisation de la force mortelle ta gen yon lòt konsiderasyon sou li vu sa n ap viv la la a. Frè m, anm pale w yon bagay. Ou wè jodi a la, wè sa w di m nan la a, li ekri nwa sou blan nan tout liv, an Frans, Etazini, Kanada, nan tout gwo peyi yo. Jodi a la, pa okipe okenn nèg ki di w konsa ke gen dè trete ki di w sou afè dwazimen sesi sela. M ban w nèg defi, ou ka antre Etazini, Washton Galil, Exactement papa m Depi la police kanpe w nan peyi sila ou pat gentan parking machine nan ou foutu. La police kanpo se tou klap klap voup metel sou pakin. Si w panse se lè polisye a fin rive pye w sou fren epi kounya la yo di w desann machin nan di chèf la oh nan map mete m sou pakin yo ap brap ou yap tou fin avè w ay pa konn ki entansyon sak dètè tou tou fin avè w on fwa. Konsa bagay la ye. La polis kanpo se tou mete w sou pake. La polis kanpo e men sal di w fè a se degaje w fè l. Ou te konnen depi w kanpe yon machin se sou pakin pou l ye, ou te kite pye w sou gaz epi sa k pa y pase aprè. E kounye a la, lè w di m konsa, ou pral mete w sou pakin epi w rale yon revòlvè w to w? Humm, bagay la pa konsa. Yo sansi bal a gachèt. Malgre w wè zam tout kote wi. Adje lavi sa o. E yo kanpe w. Men kounye a lè w desann, polis la pa konn sa w vin fè frè m. Egzakteman. Wè ke jodi a la a 2 nèg ame chita o bò lari, yo pase kòd yo nan lari a, sa machin ki pase, yo kanpe yo, yo pran lajan nan men moun yo, yo ransone yo, yo pran medam yo, yo rantre anndan, yo kouche yo, si yo pa gen lajan pou yo bay, yo ka chwazi voye yo. Ou ka ou ka gen yon pitit fou jodi a la ki nan yon machin k ap vin nan sid la la a, vakabon yo wè l bèl, l anfòm, epi yo fè l desann machin nan, yo pran l, yo rantre avèk li, yo fè 3 jou, yo fè yon semèn avè l, annapre yo voye l tounen wi. M konprann sa w di a. Mentnan, si m byen konprann, onivo jiridik, m pa konn ki dispozisyon k ap pran, èske se etadsyèj, èske se mizanveyez yon ansanm de dispozisyon konstitisyonèl ki gen rapò a de dwa fondamanto, notamman dwa a lavi, dwa a yon pwosè ekitab. Si m byen konprann, gen. Non, men ban m pale w, ban m pale w. Piko w pale de dwa fondamanto yo. Lè w pale de dwa fondamanto, e moun k ap travèse Matisan jodi a ki pa ka travèse a, yo pa gen dwa tou? Yo pa gen dwa. An ou pa gen dwa chita nan machin moun tou pa potoprens san ke ou vakabon pa vini pran ou donk sa vle di ke nèg ki gen zam yo yo menm yo gen dwa pou yo fè sa yo vle non m dakò avèk ou jisteman jisteman nap fè yon deba kontradiktwa paske nou menm nou menm lè m di nou menm nan leta nan konsepsyon l li dwe chita sou lalwa mentnan lè gen de dispozisyon espesifik espesyal kap pran pou adrese yon kesyon espesifik e espesyal e Otorite ki an pozisyon dotorite yo fòk yo menm, si yo kwè l nesesè pou yo pwopoze lamiz an veyez yon ansanm de dispozisyon konstitisyonèl, se yo k pou rantre kesyon an nan deba a, se yo k pou pran dispozisyon an. Men mentnan, gen de moun k ap di. Ou pa bezwen tout bagay sa non men. Ou pa bezwen tout bagay sa non. E sa k fè m pale w de fèmen ri a wi menm. Ou voye 200 polisye Idmo lwès anba a oubyen Simo Pòtoprens? Ou bay nèg yo misyon mò ou vit yo vin avèk ti lap li ou byen vin avèk vakabon anba sa yo. Wap edem? Lè yo vin lè yo vin avèl mò ou vif yo gen garanti ou pap sanksyone yo. E sa yo bezwen. Ou pa bezwen dispozisyon pou sa. Ou pa bezwen yon atik nan yon tèks de lwa pou sa non menn. Sa ou fè tèks de lwa a? An aprè ou gentan pral fè tèks de lwa a. ki mande des mesures exceptionnelles. Mentnan se konsa nou konn wè l fèt nan dotre peyi kote y ap rete le plis ke posib dan de kad la lwa. Mentnan mwen konprann e pèsepsyon e pèsepsyon anpil moun ki di nou pratikman nan sitiyasyon kote de band arme ap livre la guerre a la popilasyon, popilasyon an gen dwa, de ki dwa de bandi n ap vin pale moun la. Mwen tande deba yo e sa k fè m poze w kesyon yo pou m wè konpreyansyon pou moun yo k ap swiv yo ka konprann konpreyansyon w komisè Muscadin. Nou pa bezwen tout bagay sa a. Nou pa bezwen sa. Sa a na fè l apre. Ann sove timoun nan ak tout fanm an avèk tout fi a. Jodi a se yon sezèryèn ki pou fèt. Ke nou aranje n. Nou fann fi a. Nou pran timoun nan. Nou sove fi a. Nou sove manman an. Ann aprann pran dispozisyon pou ke ka sezaryèn sa a pa repete ankò. Ok. Mètnan, de dènyè kesyon avan nou pase l bay Sena. Ou deja di nou se yon sitiyasyon deksepsyon. Mètnan moun ki di ou a ou pa respekte lè garanti jidisyè, ou fè de ekzekisyon ekstra jidisyè, yo te evoke kesyon sa yo avèk ou la a. Moun sa yo, ou gen yon repons pou yo? M pa gen yon repons pou m ba yo. Repons lan fèt deja. Repons lan klè. Repons lan sèke e non se a men moun sa yo w ap pale m pa janm tande moun sa yo menm. Men sòf ke m konnen m ap travay pou yo, m ap travay pou pitit yo, m ap travay pou madanm yo. Miskaden pa p travay pou tèt li. Miskaden pa p travay pou yon sektè. L ap travay pou nasyon an. L ap travay pou ou menm antanke jounalis. L ap travay pou dyaspora yo. L ap travay pou komèsan yo, antreprenè yo, òm dafè yo. L ap travay pou moun ki pi pòv nan sosyete a yo. Yo di a lè yon malèrèz debake pa yon lache 10 mil dola sou, lè l al jwenn li Pòtoprens, li te konn tounen avèk 18 mil dola ayisyen nan men l. Donk li fè 8 mil dola ayisyen. Jodi a la nèg yo pa kapab, lè w achte yon 10 mil dola sou, ou riske, tande m, sou yo gen dwa antre an pifè fraksyon yo, kote ke y ap pouri nan men w, ou pa kapab rive avèk yo, ou pèdi lajan w. Donk jodi a la malèrèz sa yo, ki sa w di moun sa yo? Mentnan. Moun moun sa yo se pou yo map travay wi. Se pou yo ap travay. Mentnan ou dil eksplikel. Mentnan gen moun ki di wi ou menm yo gen pwoblèm a metòd ou men ou se sèl moun ki kanpe la kap kap pale jan wap pale la ki di men fòn fè yon jan a bandi yo e paske yap yap ekstèmine moun men gen moun ki di a e il fo il fo ankouraje Muscadin men il fo osi di men il ya dè limit a a sèt kesyon dòm pwovidansyèl si moun ki ta ka di w a ou son òm pwovidansyèl e kòman ou ta ka reponn a a a sa a a a moun ki ta ka di w on lidèchip endividyèl ki pa kolektif e li pa siseptib de bay de rezilta dirab. Mwen tande refleksyon sa yo. Sa yo vo pou ou, Sezè? E lè w di òm pwidansyèl, sa vle di e lè w pale de pwidansyèl, ou vle pale de Bondye? Ou vle pale de òm esepsyonèl? Non, negatif. Pa gen bagay konsa. Non, non, negatif. Pa gen bagay konsa. Ok? Negatif, e miskad. Ou pa wè tèt ou konsa. Mentnan, gen de moun ki di tou, paske gen, ou gen de moun ki kritike w tou, e m pa konn motivasyon yo, ki di, e gon seri de moun, gang ou pa atake nan Nip, ou se moun phtk, ou se moun foukan, ou se e, e, e, ou se si ou se sa. Mwen tande yo. Okazyon de reponn a tout sa, CG. E nan nip, e m pa atake pesonn moun nan nip. M pa atake oken politisyen, oken, e m pa atake pesonn. Sof ke m kanpe anfas ti mesye bandi yo. Senatè Foukan n ap pale a, li pa nan nip. Ni li pa gen gang ni kap fonksyone nan nip, li pa gen bandi ame ki met nan nip, li pa fè anyen nan nip, ni li pa konn rele m pou l mande m sèvis tou, pou di m arete pou li, libere li pou li, fè sesi fè sela pou li. Ou prezante l tankou yon mentor si m konprann byen. Yon moun ki antre nan administrasyon an. Ban m ba l yon bagay, nenpòt, ban m ba l yon, kèlkeswa kote yon nèg ye se pa le byen de yon lòt moun pou l pase. Sa peut arive tou, li fè efò pèsonèl pa l, li adrese bagay pa langue l. Men sa kapab rive, demen maten m gen dwa gen yon moun m bezwen mete l nan radyo a, m pase pa ou menm fò w mete l nan radyo a. Men e pa paske m pase pa ou menm ou mete l nan radyo a pou mwen, sela enplike pou mwen se yon sèvitè de ou menm pou sa, oubyen se yon sèvitè de mwen menm. Mwen menm Muscadin se yon sèvitè de leta, m pa yon sèvitè de yon tit. ni yon endividi frèm map sèvi leta gen yon diferans ki genyen frèm ant lè yon nèg antre nan leta wal sèvi bòs ou e lè wal sèvi leta pa gen pèsòn ki ap voyem nan leta poum al sèvi non map sèvi peyi a si non map tounen kòm avoka map tounen al plede al defann peyizan yo donk gen yon diferans tou ki genyen wap tandem nan menm kesyon dyab la nap pale e moun yo vle konprann nan jodi a yon nèg ka toujou sèvi a dyab la lè lage pitit li malad Li ka toujou al yon kote yo ba l yon tel pou ede timoun lan, li toujou ret pitit li. Men sa pa pou otan di ke li sèvi dyab la pou sa. Moun ki sèvi l la gen moun ki adore l, ki ba l manje, ou konprann, ki gen randevou avèk li. Donk nèg la gen yon pwoblèm, li pase pa li menm, li fè tèl bagay. Ok, men se zafè Muscadin phtk a, sa w reponn a sa? Muscadin pa janm yon phtkis, jamè. Pa gen nèg ki ap ba nonm nan afè phtk frè m. Ou pale avèk mwen pi souvan pase Senatè Foukan. Ok. Eske se vre. Si m di w m pa gen nimewo l se peche. Si m di w li konn rele m se manti. Si m di w tou mwen menm tou m konn rele l se manti. Paske frè w pa gen tan menm. M gen 2 pitit fi okay m pa gen tan menm pou yo podyab. Ok. Mentnan mwen te wè sou rezo sosyo yo genyen plizyè entènot ki di Se sou pèn de mò ou te fè lisans, ou te fè memwa w pou te kapab jwenn grad lisans, se vre? Wi, egzakteman. E mwayenn nan, depi m te timoun, m te gen yon karaktè. Paske a lekòl, lè m te lekòl de dwa, yo te aprann mwen ke Siseron di, On ne korije pa seli kon pran, men on korije lèzot pa li menm. Kalite moun ou konn nan epa dwe korije, men ou korije lòt yo. Jodi a m ba w garanti, ti mesye Pòtoprens yo, lè y ap travèse Nip lan yo gen anpil refleksyon pou yo fè. Madanm yo mouri yo pa ka ale, pitit yo mouri anba yo pa ka ale, paske nèg yo nèg yo fè yon kalkil. La kesyon yon nèg panse ke ou se bandi, ou se asasen, w ap vin loje ou di mwen travèse Nip lan, monchè fò w kòmanse a di rele paran w, rele fanmi w, rele zanmi w, di men ki bò m dwe gen yon ti lajan sere, men ki bò papye tè a ye, men ki bò l ye, men ki bò l ye. paske nèg yo fè peyi a twòp krim kantite mal nèg yo ap fè peyi a ou se jounalis gen bagay ou pa konnen mwen menm se yon komisè gouvènman doleyans ke m ap resevwa sou telefòn mwen sa moun ap rele m y ap di m se bagay tèt chaje menn wè imajine w pou yon nèg avèk pitit fi l pral pati pral ki nèg yo ap di w ki ki agreye nan pwogram Biden nan pou l gen pitit la l ap pral mennen l potoprens li chita nan yon machin pou yon vakabon vini li tyeke machin nan yo ba l lajan epi l kanpe machin nan pi devan l di o bèl grimèl sa a desann. Pou l pran timoun nan men l, pou l fè 8 jou avè l. Lè l pa la, paran di yo, pa bezwen pè, nou pap mande w lajan, n ap voye l ba ou tèl lè. Apre tèl lè a vre, pou nèg la di w men pitit la. Bagay sa yo pap konnen nou menm. Minis la pap konnen. Se 8 jou w ap vyole demann. M ap ba l ou. Sa w ap di w la a, minis la pap konnen l. Ou pap konnen nou menm. Men demwazèl 22 zan poodja poodja ap plimen l li pa moun ankò non menm si wè l egziste menm papa a pa moun ankò manman l pa moun ankò pa konn sa w konprann non donk sela enplike ke lè sa yo pase nan sosyete a frèm ou menm ou menm kòm jounalis ou pa konnen l minis lan pa konnen l PM Ariel Henry poodja li pa konn bagay sa yo non frè m men viktim nan li menm l ap rele l ap toujou rele m pou di m men sa k gen komisè men nan ki sa m sot pran la men tèl bagay la mon Dieu. E mwen menm kòm komisè gouvènman lè bagay sa yo vin devanm m tande ka sa ou dim ti mesye sa yo ap travèse la frèm mwen oblije metem nan yon dimansyon ki siperyè a yo menm wi poum pa trap nèg yo paske banm pale w paske banm pale w bagay e sam pral diw la ou pat konnen l lèm diw pat konnen l m fin sa m di a m pa bezwen konn dimansyon ni sa wap regle ni sa wap ap regle. Ou wè Jezikri, Jezikri w ap gade la, li te rive nan yon faz kote ke lè l te voye je l anndan mache a, l te wè nèg yo ap fè mache nwa, te chavire tab la, l te kraze mache a, l te met nèg yo deyò, e l te menm akriti nèg yo. Jezikri, le saj. Lè l te rive nan yon faz tou, lwa kosmik la yo, li te vin oblije transgrese yo, tèlke la rezireksyon de Lazare. Gen tan dot anko ou konnen yo te bon ok. Jezi ki te rive nan faz pou l montre nèg yo ke ke li menm men sa li ye ou konn sa l fè? Li mache sou dlo a. Sa son vyolasyon flagrant li ye wi. La lwa de la pesanteur wi. Ou pa konn sa? Donk si m konprann, si m konprann sa w ap eksplike a e CG e argumantè ke w ap kenbe yo, ou son fervent e supporter e peine de mort menm si pa gen sa an Ayiti. Mentnan nan batay ke w ap mennen kont e bandi arme yo, ou gen yon bilan de nomb de bandi ke ou stope nan afrontman? E sa se yon kesyon dankèt li ye. Ok, jodi a ni ou menm ni popilasyon an pa bezwen konn bagay sa. Sa e bagay ki gade moun miskaden ak le syèl. Ok Ok. Bay bay gade mwen ap Bondye. Ok. Pesonn ankò. Mentnan juridiksyon ou li soti ki kote li fini ki kote nan tèt ou? Jiskisi sa se sa son lòt kesyon dankèt men sof ke m kapab di w jiridiksyon pa m nan kòmanse bò letan lè w sot Pòtoprens li fini sou gwo pon Vijil la lè w prale pou Aken. Sa se jiridiksyon ofisyèl la? Ya, men fòm diw byen, gen yon bagay nou pa konnen nan peyi a, e mwen konnen sa map diw la, e menm direktè depatmantal la pou edikasyon yo pa konnenl. Jiridiksyon yo entèkonekte. Mwen gen yon lokalite ki rele Bouka ki sou kont mwen. Ki ki e ki ti koze de Pepèl. Lè w travèse kèlke pa anndan Bouka a wi, Yo touse ak yon ri. Non, èske kounye a la, lè w ti yon, lè yon nèg kanpe, yon nèg ka kanpe nan jiridiksyon pa l la, li gade yon zam li kouri? Ou ka avèk kote m ap di w la, yo di ki sou zòn Aken an. Si w al ri la, ou ap di men nèg ki t ap, nèg ki t ap fè delimitasyon yo, èske yo te sou? Paske m pa menm kwè yo te fou. Paske lè w, lè w fou, tout sa w konnen ret nan tèt ou. Donk, lè w pran mache mango, ki tou pre m nan la e ki byen lwen de Tigwav, jodi a la a moun mache mango m yo, menm si yo pa sou kont mwen, si Muscadin pa t la, zòn sa a t ap envivab. Paske nèg yo pran malè plezi yo nan ransone moun. Men lè yo ransone moun nan, e pa moun mache mango yo ransone. Se majorite moun se moun Miragwàn k ap travèse, e moun Okay, e moun Jakmèl, e moun Okotom nan yo, se moun ki soti Jeremi yo. Ou panse bagay sa te fè tole nan peyi a sou Jovenel kote ke nèg yo te kanpe ap fouye machin ap sesi ap sela te debake anba mal bayo replik panse bagay sa te fè tole nèg yo te pale anpil pale anpil men jodi a bagay sa pa egziste ankò gade w byen pou wè lè te gen pil machin nèpòt 400 machin ki kanpe paske yo pa kapab pase mache mango ou raple w bagay sa. Men nèg ki tap fèl la yo se pat moun tigwav nèg tap fèl se fek ti vakabon wi menn ki gen zam nan men yo wi menn nan men sak pase lè yon nèg pran malè plezi chak maten e katrè di maten wap fouye machin men finalman gon machin kap vin devan ou wap apwochel pou fouyel tou wi yap fè yon machin ba ou non lòm è la mezi de tout lè choz nan tout pwoblèm ki poze atravè le mond gon nèg ki kapab di non gon nèg ki plase pou di non e men nan ni. Tout pwoblèm ki poze yo, Miskaden plase pou di non. Miskaden pa anfas pèsonn nan nip. M pa gen okenn pwoblèm a okenn pèsonn moun nan nip. Dayè, premye bagay m gen pou m pa kandida, mesye, pou m ta di la m pral bare nou kòm senatè, m pral bare nou kòm depite, kòm majistra. M pa gen plan sa a, m pa gen rèv sa a. Paske m rive wè peyi a bon. E nèg sa yo pa ka fè anyen pou peyi a. Yo ka fè yon bagay pou peyi a si yo chita an linanimite, yo vote yon seri, an mwen yo pwopoze yon seri de lwa an favè komisè gouvènman yo, yo di komisè gouvènman yo gen aksè pou yo pousuiv yon bandi, yon delenkan, kèlkeswa kote l ye nan peyi a. Jodi a la, si m pa kanpe la, anndan Morisseau Daquin papa t ap pèdi wi, men Morisseau Daquin pa pa sou kont mwen. Donk pwoblèm jiridiksyon n ap poze a se yon pwoblèm Fòk lejislatè yo oubyen minis yo bay komisè gouvènman yo plen pouvwa daji sou lòt jiridiksyon ki vwazin yo a. Gen menm m pap ba w manti e minis Bertho Dorcé te ban m aksè, sa te kache. M gen minis Rock Feder Junior ki te di m komisè Muscadin aranje w paske sou depi l la se bandi li ye, li se asasen menm kantèske li te Okay depi w ka arete l arete l. Men jodi a la machin pa m nan frè m depi w nèg wèl kanpe yon kote depi w pa dwat se aranje w. Yo prezante li tankou yon viktim inosant. Ki pozisyon w sou sa komisè Muscadin? E ou menm, kisa w di de sa ou menm? M pa gen pou m di, m ap di w sa yo rapòte. Ou menm w ap defann tèt ou, w ap eksplike. Non, m pa gen pou m defann tèt mwen nan sa. ok m pa defann kriminèl m pa gen pou m defann tèt mwen men sofke m klè avèk ou atravè lemond kèlkeswa nèg ki detyen yon zam kèl te legal kèl te ilegal depi w al kanpe anfas fòs de lòd la ou sipoze tonbe m pa konnen si bon si ou menm si ou konn sa si ou gen sak rele zam lakay ou gen yon bon ti moun lakay ou si l ta rale yon zam sou ou ou gen zam pa w nan men w wap tire lafanm. Pa gen pèsonn k ap dakò Lakwa vin lakay pa yo. Sof ke majorite moun sa yo ta renmen Lakwa ye lakay Pwofesè Miskaden an ki dwe vini. E chak jou yo chita yo planifye Lakwa lakay pa m, men m bon okipe yo, m gen yon granmèt. Donk, kanta ti mesye sa a w ap pale m nan la, dezè èdmi di maten, li lage zam nan men l, l ap pwogrese sou li pou n al arete li, li chwazi mete bal, mete bal, mete bal, mete bal. Donk, mezanmi, m fè yon kòmantè gouvenman frè m. fè travay ke dwann kontwole antre yo sou teritwa la, ke band ame yo pap fè nou ap viv sa nap viv la. Aspirasyon nou se yon peyi ki fonksyone sou la lwa. Se sak aspirasyon nou. Mentnan, nou menm antan ke sitwayen, nou ap viv de sitiyasyon terib, sitwayen, sitwayèn nap viv yon sitiyasyon terib defondreman de leta ki fè ke nou nan yon sitiyasyon deta de nati kote bandi ap fè sa yo vle. Men aspirasyon tout moun pou yon sosyete demokratik, yon sosyete ki chita sou la lwa, sèke on endividi ou arete, ou te nan echanj bal avèk lapolis avèk otorite yo, ou tonbe, se couvert par la loi, yo arete w pou ankèt, ou ka ou ka koupab, ou ka pa koupab, yo gen dwa mennen w devan tribinal, jiri ou jij gen dwa estime ke ou koupab, ou pa koupab. Donk gen de moun ki nan yon fonksyonman nòmal, nòmat, regilye, nòme, ankadre, men nap, men ankadre. Mentnan nou nan yon sitiyasyon. deksepsyon. Men nou menm sitwayen yo, nou ta vle ke n ap fonksyone nan yon peyi kote gen sekirite, gen respè eta de dwa e pou moun respekte dwa tout moun. Se nou menm ideyalman sa n ta swete. Jiska prezan la, mwen menm, ou menm k ap poze kesyon sa a, m kapab di w se yon gochis. Jiska prezan ou pa janm fè ekilib nan bagay yo. Ou wè bagay yo di kote de la lòyèt. Lè m di de la lòyèt la, sa vle di ke ou wè bagay yo de move kote. Pesonn nèg pa gen dwa travèse nan yon machin Matizan si ou pa gen yon blende. Pesonn nèg pa gen dwa travèse nan yon machin piblik si ou gen yon bèl sètifika avèk ou. Pesonn nèg pa gen dwa travèse si se Matizan si e sèlman si yo voye jou yo wè se yon nèg ki gen lajan nan men w. Jounen a, yon seri vakabon kanpe nan Miragwàn k ap bay alèt sou yon seri de moun k ap fè kidnape yon seri moun k ap soti nan gran sid la. Nèg sa a pa gen zam nan men l. Li reprezante yon danje pi ke nèg ki gen Galila nan men l lan. Ou ta fini pa entèsepte pa egzanp la e pandan machin nan ap soti vakabon an rive atake l. Kòtèj la fè echèk avèk nèg yo. Lè w fè echèk avèk nèg yo, kounye a la swa ou arete yo ou di ou jwenn nan telefòn yo dè mesaj yon anplwaye anndan pwòp ministè w lan ki t ap ba l enfòmasyon sou ou. Jodi a la w ap mande m pou m al legliz m al priye pou li. Pou fè kisa? M pral legliz, m pral priye pou ou pou Seyè a chanje lavi w? Ki kote ki bon e ba ou m voye w al jwenn tèt dwat? Osi senp ke sa. Pase gen nan sitiyasyon yon peyi ye, si w pa trase de egzanp se yon seri de vakabon ou kite yo, w ap ranmase yo boure nan prizon, sa pase l lage yo, se lave men si atè. Donk frè se sè byeneme, jan n toujou di l pa bò isit, Yon peyi ki fonksyone san pèn de mò, ebyen peyi sa li livre o vagabondaj. Malgre gwosè Letazini Damerik, malgre kantite lalwa l gen ladan, malgre nan nivo yo respekte lalwa gen pèn de mò. Antouka, sa k ka konprann, wa konprann. Komisè Muscadin, bon kouraj e bon konba gason. paske travay wap fè a jounen jodi a anpil moun ka pa konprann li men nan 5 dizan ou gen pou rekòlte e travay sa wap fè a se pa yon ti travay piti li mande anpil kouraj e popilasyon an sipoze kontinye kanpe ansanm avèw dyaspora kontinye kanpe donk jounen jodi a avèk sa kap pase nan peyi dayiti Nan tout jiridiksyon nou gen nan peyi a, nou bezwen de Muscadin ki kapab mete prensip. Antouka, jan n toujou renmen di l, Ayiti diktatur, la pèl dè zanti, Ayiti demokrasi, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete, qui vivra verra, qui mourra cacara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun, non pa m se Fouco, randevou kase, se te pita.